sou chanèl la jodi a nap moutre nou jan ti tan di an kòman pou nou retire spam sou chanèl youtube nou e kòman pou nou konnen si se spam li ye jis pou nou kòmanse konnen si nou gen spam sou chanèl nou sou anba videyo nou N ap enpeche nou avanse. N ap gen gran sanksyon kont YouTube. Men pou mwen ede, m ap ede nou avanse e retire tout spam sa yo. Mwen konnen nou tout gen, tout youtubè yo gen YouTube Studio oubyen si w pa ta genyen l, nou pral pase sou Play Store nou, nou pral telechaje l ansanm epi pou moutre nou Ti astuce sa. Lè nou moute sou play store ansanm e lè w rive sou play store w ap ekri youtube studio youtube studio pou w ka download li. Nou rive la youtube studio klike sou li. Mwen klike la. Bon. Kòm mwen menm mwen deja gen enstale, mwen map jis ouvri l. Ou menm ki poko gen enstale, tou enstale l. Nap ouvri l ansanm. Nap ouvri l enpòtan. Lè nou rive la nan YouTube Studio, wè 3 pwen ki a goch la, anlè nèt. Nou ap klike sou li pou nou ka a montre ou fè sa ou dwe konnen. Lè w rive nan tablo nan ladan, w ap wè gen tablodbò, videyo, playlist, kòmantè. W ap klike sou kòmantè a. W ap klike sou li la. Lè w klike sou kòmantè a, nan kote w ap make pibliye a, w ap wè gon pwen ki an fòm triyang. W ap klike sou li. E lè w klike sou li, w ap pran kote ki make spam. Potansyèl Ou klike sou Spam potansyèl byen rapid. Bagay byen fasil. Se konnen pou konnen. Lè ou klike sou li, tout 3 kòmantè sa yo se spam yo ye. Pou nou siprime l, se pa difisil. N ap jis. Touche kote ou wè ki make ki gen siyn imaj poubèl la pou nou jis efasel. Sa sèlman epi YouTube ap e kòmsi tout afè w clean. Sa yo se gwo sanksyon YouTube ka pran kont ou. Yon moun ka abòne avè w li abòne a pa wonte ok si w pa efasel. E ou ka wè yo bon abòne, abòne a M fin moute wè l desann. Se tout sa yo k ka koz sa. An nou efase l ansanm. N ap jis kontwè imaj poubèl la. N ape klike sou li. Nou pa pral. Nou pa nan klike sou li. Avan tou fò w konnen. Se trè trè zenpòtan pou w ban m yon pous. e yon abòne si w renmen videyo sa ok premye mesaj la gentan efase nap klike sou dezyèm nan sou poubèl la kote make siprime ou siprime dezyèm ankò ou siprime l ou fini ou klin si gen plis wap siprime tout nèt epi la m voye youtube mwen update depi w abòne. Altiro imedya ke map jwenn mesaj mwen. Si w renmen videyo a, banm yon pous e si w potko abòne, abòne, si w te abòne verifye si w toujou abòne. Mèsi. Nape rete ansanm avèk Steeve Mele Melo, nap swiv mwen, map travay pou nou epi pou m pote plis astis pou nou nan nenpòt sa l ye.